Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m espere tout bagay anfòm pou nou nap tchenbe alò se parti pou vòt emisyon jodi a la ankò m ta kapab di ti lapli pale Ti Lapli voye yon iltimatòm bay lapolis. Sa vle di ke daprè Ti Lapli, men ekoute byen nou konnen mesye sa a chak fwa li pale ben li pale dò. M gen enpresyon depi w wè Ti Lapli pran lapawòl ebyen li pral mete yon seri de responsab toutouni. Pa egzanp nan deklarasyon sa a li fè ebyen li akize oubyen pwente di dwa lapolis nan batay ki genyen ant Gran Ravin avèk Ti Bwa. Ti Lapli estime ke lapolis ta dwe yon fòs ki neutre nan kad batay sila men poutan lapolis genyen fòs kote lapolis parèt nan batay la Li pa janm tire yon kout bal sou nèg krisla yo. Donk, blennde yo kanpe, y ap voye bal sou gran ravin. Ebyen, Ti Lapli bay yon iltimatòm, li mande lapolis pou kapab sispann afiche konpòteman pasyal sila. Si li kontinye ladann, ebyen Ti Lapli di li menm l ap bloke twazyèm nan. E li di se p ap fòt li paske li swete jounen jodi a la pou ke otorite yo jwe yon wòl de medyatè nan batay sa de preferans olye pou kapab afiche yon konpòteman fòs kote. Otorite yo ta sipoze rele 2 gwoup k ap batay la Mete yo chita pou di yo mesye ekoute ann fon jan pou n kapab dezanklave twazyèm nan tout nèg antre lakay yo epi pou sikilasyon pou moun kapab sikile libreman. Ebyen pou ti lapli se tou l kontrè pa rapò ak sa otorite yo ap fè. Si bagay la kontinye konsa ti lapli di l ap bloke. Il a parle pendant une vingtaine de minutes, se evidan. de kote. Nou menm jounen jodi a mwen menm tankou matisan 1, matisan 7, matisan 23, m pa byen kote sa m fè baz non mwen menm. La e kote pou lapolis sikile, la e kote pou tout tip de moun sikile. La e pa kote yon pran nou ka wè yon pran manch long ap sikile paske tout tip de moun ki pase la. Lo de bwa lò al la gen yon nèg sikile a manch long la, si yon polis ta pase l ta fè de twa bal dèyè yon nèg, Nèg a konprann, pandan son tan yo di w nèg a zam, nèg a zam e nèg la e nèg ki gen chans anpil. Li ka al pran yon inosan, son tan di a konprann nèg a konprann nèg a zam nan ka kòz li viktim. Lè n ap vin pale jounen jodi a, nou menm, kòm si ki chwazi, nou rete ou konprann nou goumen ak Christa konprann, Christa konprann vin ekate ou konprann, Christa ekate blòk sa yo. Men ou konprann, a no jou, nou pa atake Tibwa. A no jou. Men krisla te lan souri nou pa ka nou pa atake ti krisla lan souri nou pa atake krisla lan fout ama e yon pwen nou gen brenn nou ka goumen nou ka atake misye lan blòk sa yo men alèd de popilasyon an ou pran de moun kap viv nou menm nou fon retrè nou fou repliye poun remanye bagay yo si jounen jodi a la krisla pa chwazi di yon mo avè nou e pa fòt nou non krisla leve gèl li pa chwazi ba li pa chwazi ba yon pwen poun tounen lakay nou poun fon dyalòg pou nou tounen lakay nou sa e pa fòt e pa fòt ti lapli non e nou chwazi pale nou fè plizyè odyo pou Christa Dorphan ta gen ta rantre nan maxibong konsyans li poul wè kisal te ka fè pou pèp la se pou nou tounen lakay nou Christa pa janm di anyen non men jounen jodia la nap toujou anpran nap toujou tande anpran ti lapli pa bon nan sa nap toujou ka di paske anpran tout moun anpran nap toujou ka apiye ekip yo nou pa gen pwoblèm jounen jodia lò voye jou. Nou fè konbyen jou nap goumen? Trelè te kwaze, tout ba, tout machin te kwaze. Kisa cha yo te itil nan twazyèm nan la? Nou wè cha yo te itil yon bagay? Cha, eski cha anprann jounen jodi a nou menm ki nan twazyèm nan, eski cha yo te ka enpeche nou viktim? Cha pat ka enpeche nou viktim. Poukisa anprann jounen jodi a la, Christa anprann anojou e cha kap anprann, se cha kap bal sekirite? Se cha ki ret la kòm yon prank, ki ret la kòm yon pwoblèm, k ap voye bal agoch kòm adwat, dèyè kiyès l ap voye bal, ou pa janm wè dèyè kiyès l ap voye bal yo. Sa vle di ke la a, m panse polis la gen yon moun k ap jere l, li gen yon tèt. M panse jounen jodi a la a, m panse jounen jodi a la a, tout sa k ap pase nan twazyèm nan la a, m panse cha sa e lan baz li yo ta fè yo antre, si on prann, lapolis la gen yon bagay l ap di. A popilasyon an pou l di l wi. Men m pa kwè l te ka met sa. Sa pou ki sa l met la? Pou l bay pèp popilasyon an sekirite? Mwen m pa kache pale non si konsa cha sa yo rete ret la ap voye bal dèyè moun. Nou pa rele Krisla ki nou menm ki anndan otorite nou pa rele Krisla pou n dyaloge a Krisla. Pou m fè yon pran moun Matisan an pran Matisan 23, Matisan 15, Matisan 17, Matisan 7, Matisan 1. Pou n fè yon pwòp pou n fè yon asezisman pou n pwòpte zòn sa yo pou tout moun yo tounen lakay yo. M pa kache ba nou ap mwen m ap bloke twazyèm nan m tou di nou sa. Si cha rete stil konsa ap voye bal sou moun san yo pa yo pa itil anyen nan twazyèm nan la Yo pa vle pa popilasyon an vann baz sekirite, se djòb Christie sa yo vin fè, m pa kache pale nou konprann, leta peyi m e pa mwen kap pwoblèm nan la e lout e nout pwoblèm nan kounya, map bloke twazyèm nan paske e nout pwoblèm, map bloke twazyèm nan poun chache poun poun rele yon prank Christie sa poun chache yon dyalòg pou pou popilasyon tounen lakay li, pase lontan chak bagay Christie sa fè Li toujou prè pou l moute lan Radyo Karayib pou l pale. Li toujou prè pou l moute lan Radyo Mega pou l pale. Li toujou prè pou l lage odyo. Sa k fè Krisla jounen jodi a l pa ka pale? Sa k fè kounye a Krisla ou ban jounen jodi a lè l bezwen popilasyon an pou l fè manifestasyon pa l pandan Krisla gen avni li rechèche nan mitan pil polisye l ap fè manifestasyon agoch adwat, li fè kanaval nan mitan pil polis li jounen jodi a la pou popilasyon an pran nan lari? Pou kisa pa janm ka di yon mo pou popilasyon an, pou Christa ret bèbè, epi tou pandan se tan nou menm ankò, chwazi ap ba Christa sekirite toujou, nou menm ankò, chwazi ap ap voye bal a goch a dwat, dèyè kiyès nap voye bal yo pa konnen, pandan se tan machin ap pase, tout tip de moun ap pase, ti moun ap pase, nou di nou nou epi nou nou di e se veye pwoteje, poun pran bandi nou met nan cha ap bay moun pwoblèm. Mwen menm m di nou sa anprann chèf de lapolis sa, map pa anprann avèw map pale menm, cha sa yo chaje gen kontwòl yo silvouplè. Silvouplè chache gen kontwòl yo paske djòb ou ba yo fè a pa li y ap fè la tande djòb ou ba yo fè a e pa li y ap fè la cha sa yo vin fè yon ti gwoup moun plezi men e pa ou pa byen konnen kòmsi cha sa e sekirite l vin bay moun yo lan twazyèm nan s on ti gwoup moun li vin fè plezi sa vle di cha yo e konfli. Yo vin yo vin pwodui plis ke yo vin yo konprann yo vin asime sekirite popilasyon an. Yon peyi pa ka fonksyone konsa non mesye. Fòk nou remanye bagay yo yon fason wi. Mwen menm kouman jounen jodi a k ap goumen a anprann n ap goumen nou anprann nou se de gouta de goup ame k ap goumen. E pa pou yon rezon ki byen detèmine non. Se jous se nèg ap chache kreyon goumen pou l fè pou l fè yon moun pou l fè yon grenn moun plezi wi si te gen yon goumen pou enterè nou ta di yo konprann gen yon goumen pou enterè se yon goumen nèg ap chache pou l fè yon grenn moun plezi nèg ap pran matisan se nèg ap pran matisan 7 nèg ap pran vaval nou pa goumen avè l nèg ap pran matisan 1 nou pa goumen avè l e jous se jous se paske nou renmen moun wi paske nou renmen moun nou wè jounen jodi a leve yon goumen ak li sa e pa anyen l pral pwodui pou nou. A tout sa anpren e a lèt de kòb la si e pat kòb la tout nèg la jenèf yo rele krisla goumen sa pa tap pwodwi jounen jodia fò krisla yon moun li ye li pa yon bèt li tap asepte tande nèg yo nou tap remanye yon bagay yon lòt fason tout moun tap ret lakay yo kòm sa dwa e pa ale li te wè non se te goumen pou nèg laboul yo desann de twa jou rele nèg lan jenèf yo relem nou pwodwi yon lapè pitou lapè lapè Tout nèg yo desann, Totori pran plas li ankò, lapè fèt. Tout bagay fini. E konsa l te wè l. Men, ou konprann, bagay la vin dejenere lan men Krisla jounen jodi a. Fò Krisla pran reskonsablite l. Bagay la dejenere lan men l. A, mesye, mwen menm m bay vag. An chache yon solisyon, menn, pou nou wè kòman n ka fè moun yo tounen lakay yo. Ou se yon chèf wi. Ou pa reskonsab chèf ou, Krisla, monchè. Ou pa yon ti chèf piti, monchè, Krisla, monchè. Tann syèk ou lan domèn manyen zam. Kòmtan nou gen, ou konprann, ou gen venntwazan, ou konprann, ou pral gen venndezan. 17 ans lan 17 ans lan zam pou gen 17 ans lan zam kounya la ou konn sa ou konn kisa zam fè ou konn kisa gen lan zam kounya jounen jodi an konprann ou di w son gwo bout tonton chèf ou di wap fè sosyal ou di w renmen yon moun kap fè sosyal ou son moun ki renmen moun kounya la ou paka di yon mo a popilasyon an ou paka voye yon siyal bay leta bay leta. Pou nou wè kòman nou pran nou ka nou ka antre nan kad dyalèg pou nou fon konprann pou nou wè kouman nou te ka fon lapè jous e goumen w vle bon dèske e goumen w vle nou pa gen pwoblèm kòm nan do gen ranfò k ap vini w ap fon sèl pote boure pou pran tout blòk ou te pèdi yo se byen konte mal kalkile ti gason ou fè gwo erè lan vi w wi pase si w te konn sa k te pare pou ou tonnè boule m ou t ap fè lapè wè si w te konn sa k te pare tonnè boule m ou t ap fè lapè wè a nou wè a nou jou la. A nos jours la, gen bagay m pap pale men li sipoze rete pèsonèl a mwen paske m wè w konprann. Ou konn kou ou pa konn kache. Si w wè bagay la ou konprann, si w wè kòb ti bouda monnen sa menn, ou konprann ti bouda monnen sa w pran an menn. On ti kòb menn. Sa on ti kòb menn pou regle ou konprann pou regle zafè pèsonèl ou. Kisa w ka fè avè l ankò pou regle zafè pèsonèl ou. Paske ou konprann, se pa kòmsi se pa ede w pral ede sòlda w genyen avèk ti kòb la. Si w te ka ede sòlda w genyen. M wè yon pakèt nèg m konn wè lan 1 ap mache tou sal, lan vaval tou sal, tout lan 17 lan 15 tou sal menn. Ou konprann ki pa menm pwòp menm. M panse tout kòb sa wap fè pil kòb CAS yo, pil kòb wap antre yo. Gen bagay m pa bezwen menm pale lan voye moute tout tout ou konprann la la repiblik gentan konnen l deja. M panse ou konprann sòlda yo tap byen fre byen bèl wi. M pa pale sòlda yo ti wonm a ti wonm ou tap ba yo bwè a Florida jounen jodi a pou vin pou vin goumen pou pou entere w non. E tout ti malere podyab, ti malere ap goumen pa konn poukisa ap goumen. Yo cho pou yo goumen. Kounya lè nèg sa yo mete yo ap goumen konsa lap tiye moun konsa boule moun konsa yo gen rezon pou yo tiye moun pou yo boule moun. Menm tout moun wè kòmsi matisan 1, matisan 1, matisan 17, tout moun wè kòman m goumen. Mwen m pa lach. M pa lach, m pa konn goumen m tiye inonsan mwen menm m pa lach. Lè map goumen m goumen a zam a nèg zam parèj mwen ki gen brenn nan mouda l kap banm bon kout bal map bal kout bal tou. Ay m pa lach e moun ki lach e moun ki inosan kap tiye ou konprann kap ou konprann e moun ki lach kap tiye inosan jounen jodia la m tande nou konprann seri ti mesye bon nou pa gen moun kap kouri nan blòk nou m tande nou tiye sòlda ti laple nou tiye moun pou gran ravin nou touye 3 ti mesye sot fontamara lakay nou ankò nou touye yo nou touye pou moun gran ravin nou touye yon chofè moto ou konprann sou pon aman son chofè moto ou konprann nèg ou konprann nèg dezyèm li ye kounya la nou touye l pou kisa lè nap fè sa pou kisa nap fè l sa la ay goumen nap goumen Epitou pandansetan, kote goumen an ye a nou pa vin ladan l? Kounye a la an ap mache chache yon anprann inosan pou n touye, pou n, konprann, pou n di n ap fè anprann nou sot tiye yon pil moun gran avè n. Lè nou fè l, a lè nou fè l nou panse bon. Kòm lala, e lala ti kont ou tou Kris la, anprann nou tiye twòp inosan, ou fè twòp mal, lala ti kont ou. Fòk ou wè tou, fòk ou wè tou jounen jodi a la, si w pa poze w, Si w pa poze w krisay ou ka p wè l. Ou pa p wè rès lani a. Tonnè boule m, mwen k dou sa. Mwen renmn ti lapli k dou sa tande. Mwen renmn kaporal la k dou sa. Ou wè depi w pa poze w, ou pa p wè rès lane a. Ou pa p wè rès lane a non. M soye m dou sa wi. Fòk ou rive vwa e twòp e twòp ou fè twòp. Paske wè tout sa w fè pou jere ou pran ou pran pou jere talan politik nou pa janm okipe w. Dayè tout moun ap regle biznis yo. Nou pa janm okipe w. Ou son papa ou pran ou son papa kidnapè, ou fè manifestasyon kont kidnapin pandan se nan gen kidnapin lakay ou, nou tèt frèt. Nou poze nou tèt frèt. Sa vle di ke ou vle voye yon siyal ba lemond pou demontre se ou ki pi bon. Ou pa gen pwoblèm pi bon. Paske ou pran zam ba yo, se faktori ou fè avè yo. Pa gen zam ba yo, se faktori ou fè avè yo pou ou pran zam sa yo pou jere gwo magazen ou genyen Konprann gran faktori w genyen yo, gwo gwo bout tonton lokasyon w genyen yo, zam sa e pou sa w genyen yo. Sa vle di ke ou gen, ou konprann, ou gen izin, ou gen tout bagay men gran, ou gran enterprenò e. Pa e zam sa e pou, ou konprann, e pou bay biznis ou sekirite. E pou sa w genyen ou pa bandi. Jounen jodi a, m vle fè nou konnen, kòm si, m kòm m t ap tande Louko Dezi talè a k ap di, ou konprann, nou di, nou pral atake Konprann komisarya lanben lan ki se baz idmo se li ki se li ki fè nou pa atake ti bwa nou pa gen kenn pwoblèm avèk nèg nan komisarya yo non menn nap priye mondye pandan yo vin voye bal sou nou sèlman pou nou tonbe sou youn pou nou pran youn a tout inifòm lè sa anprann lè sa nap konnen anprann te gen idmo ki tap ede krista goumen men nou pa gen ankenn nou pa gen ankenn anyen avèk nèg ki lanben. Nou gen pwoblèm a nèg lanbe e lè Kris la vin mete w lan abri vin tire ansanm avè nou. Se lè sa n gen pwoblèm avè n ap priye Bondye konprann lè sa pou n pete zòrèy li e lè sa n ap gen pwoblèm avè l. Men diran tan nèg la lan pòs lanbe nan nou pa konnen n nou pa gen pwoblèm avè l. Nou pa janm gen pwoblèm a nèg la men sa vle di jounen jodi a men ki enterè nou genyen nou pral atake bazid mwen. Nou gen pwoblèm zam? Bon nou pa gen pwoblèm zam pou n nou di nou pral atake yon bazid mwen. Ki pwoblèm nou gen pwoblèm zam men. Bon chak jou nan lari chak jounen nan lari nou pa gen pwoblèm a polis non men. Se a di se se polis ki toujou gen pwoblèm avè nou e poli e polis kap polis kap toujou gen pwoblèm ansanm avè nou. Lè fini se moun ki toujou gen pwoblèm avè nou, nou pa janm gen pwoblèm a moun nou menm. Se moun ki toujou gen pwoblèm avè nou. Jounen jodi a, yon sèl grenn bagay m konnen m ka di, men konprann popilasyon an fòk nou voye je nou pou nou wè Kris la pa renmen nou tou. Kris la t ap fè bèl dyòlè, t ap fè lwanj la fòk nou wè l pa renmen nou tou. Kòm misye di, 4 la sil pèdi 4 la l pèdi 3 ka l anvi l sil pèdi matisan 7 matisan 1 l pèdi 3 ka l anvi l zòn sa yo fòk li ekipere l kenenpòt jan l vle kenenpòt jan yo vle li a fòk li ekipere l li ekipere zòn li nou pa gen pwoblèm ansanm avè l zòn an la misye ka ekipere zòn li sou kenenpòt sou nenpòt lè l vle a men a yon lòd a disiplin misye konprann gon dyalòg ki tonbe. Misye ap toujou gen aksè yo konprann lan blòk li jan li te konn gen aksè yo paske nou pa konn paske nou konprann li gendwa gon min lò yon petwòl nou pat janm konnen lè li t konnen l lap toujou gen aksè a petwòl li yo men kòm si misye konnen konprann a zam li pral kòm si konprann vin rezoud solisyon an la makache pa lo ebyen konte mal kalkile paske jounen jodi a la kristal sèl mwayen li e dyalòg li ye tjou lè w wè mwen menm kòm si mwen menm ki wè kap mande w lapè a e pa pè m vè w non. M pa konnen m pa konn pè moun. Ou konnen m pa lach. Ou konnen ti gason t non nou nou menm. Ou konnen nan ti nwè, ti ga, ti masansen, ti gason t non nou. Konprann nan ti ga, nan ti masansen nou pa gen lach. Nou pa pè, nou, nou pa pè pran, pase nou pa pè pran pase nou konnen nou ka bay tou. Nèg la ka ba nou, ap ba nou bal, nou ka ba nèg la bal tou. Ou konnen nou pa pè pran bal pou n bay. Ou konnen sa trè byen. Nan ti masansen nou konnen nou pa lach. Yon sèl grenn bagay m panse, si w te fè yon dyalòg pou popilat, pou popilasyon an tounen lakay li, m panse w t ap fè yon pi bèl bagay. M panse ou tap fon pi bel bagay. Si w te mande yo prann pou prann pou popilasyon tounen lakay li menn pou pou leta pran reskonsablite l pou pou l mete yon aseyisman pou l vin vide pou l vide yon 4 5 kamyon sab pou l bay yon prann yon prann yon mil sak siman pou moun nou te kraze kay yo nou fè abri Konprann nou rache pòt yo, konprann nou t ale ansanm avè yo. M panse, se de sa m te mande pou popilasyon tounen lakay pou vin repare kay yo. Konprann, pou leta te konprann pou n te gen yon pwojè pou moun yo konprann, konprann, achte sa yo pèdi, sa yo te posede. M panse ou t ap fè yon pi bèl bagay wi. Ou t ap toujou gen kapasite chèf ou wi. Ou t ap toujou gran wi. Paske ou konprann ou t ap fè yon bagay konprann ki t ap itil popilasyon an wi. Men afè w ap di w konprann, Ou pap fè lapè a ou pap fè lapè avè nou an nou pa gen pwoblèm avè w si w vle fè lapè nou pa fòse w fè lapè pandan map di sa tout bon lanmò poko wè kou w wè tout bon lanmò nou kòmanse pouse w mete kafou wap sou men w kòm m tande wap vin wap voye anprann wap voye sesi ou gen 5 ou gen 4 M 50 sesi se lòt bagay ou menm ki konnen a M 50 ou nou pa konnen anyen a M 50 ou an frè tou senpleman nou mande w lapè nou mande w pou popilasyon an pou twazyèm nan anprann lapè nou mande w anprann nou mande w lapè pale a moun yo. Pale a moun yo pou moun yo tounen lakay yo. Afè wap voye moun tou wap sesi a anvan nou konnen nou pa konn pran nan presyon. Sa yon bagay kap fèt chak jou. Epa kounya Krisla tap goumen. Nou te toujou konn ap goumen nou toujou fè lapè. Sak mouri toujou mouri nèt. Afè ou di ou pèdi pil moun ou pap fè lapè fò ti rere van lan voye wap voye moun. Lan ti rere van ou ka wè ou t mouri kounya la ou kaka nèt. Ae di mete ou anprann si ou pa mete may ou la kounya la ou anprann se mete may ou. Sou kenenpòt fòm ap gen lapè. Ou wè bagay la? Se ke nenpòt fwa map gen lapè. Sa vle di ke m devan pòt pou m demontre w sa w konnen t fasil la li t pi difisil wi menn. Bon lè bagay la te dous lan bon ou pat konn kouman pou w te jere l e kounya la ou pran depann ou vin pèdi zòn yo wè w te lan erè. E kounya wap plenyen a moun ou di a e gran gwo erè w te fè menn shit menn si w konnen ou pat al leve gè sa menn kounya tout moun vin wè anba w ou vin santi w wont ou vin santi w gen pwoblèm. Ou pare sa on prann pou di a on konta de otorite, ou pare sa pou di on prann a pèp twazyèm nan, ou santi w blaze, ou santi w raz. Gen moun ki te di w leve gè a pa visye w. Tonnè boule m, on prann si w pa t gen tan, on prann ou pa t gen tan nan manyen zam pou ap touye moun pou fè kòb. Tonnè boule m ou t ap masisi. Masisi, gason pa konn nan eta sa menm. Gason pa konn renmen lajan konsa. Nou tiye moun pou ti, nou tiye moun pou nenp, pou senp ti bagay. Nou te tuju vin pou senp ti bagay, epi tou nou konnen anprann lanati pap kont nou. Bagay konsal ye. Nou renmen vi pa n nou pa renmen vi moun epi tou nap di anprann nap di anprann nou renmen moun. Nou renmen moun bon nou renmen moun depi avan yon gè leve la moun yo ap dòmi tout sou plas Fontamara bò lakay wap vin wap gade yo moun yo ap dòmi tout anba sant kafou yo moun ou la wap gade yo m'en ou pa janm pale lan radyo pou di men ki men ki estrateji ou genyen men ki plan ou genyen oubyen moun yo Oubyen ou mande moun yo kris ou mande moun yo kris la ba ou de semèn oubyen ou twa semèn nèg sa yo anprann fòk ou kontre kare ou apre sa anprann apre de semèn an si pou sa w si sa w al defè a pa rezoud moun yo atounen lakay yo pa janm di moun yo anyen ou rete w ap gade moun yo lan je epitou moun yo tout moun yo e pou ou yo ye Gade bèl manifestasyon konn ap fè avèw nan twazyèm nan. Epi nan san pandan setan yo konn yo pa ka manifestasyon pa ka pase nan twazyèm nan. Gade bèl kanaval ou konn ap fè a moun yo nan twazyèm nan. E pandan setan ou konprann ou renmen twazyèm nan. Si ou renmen twazyèm nan di yon mo a moun yo Christa monchè. Di yon mo a moun yo menn. Fòw di yon mo a moun yo. Yo pa ka rete bèbè. Yo pa ka e pou visye yo t mete w la. Wap kite ti visye. Epi pou di yon mo a moun yo. Fòw pale a moun yo. Ou wè depi ou pale a moun yo. Depi w pale a moun, depi w lage yon vòz la Christoo ap pale a moun yo. Mwen menm wè m te di m pap pale ansanm avè w. M ka plis pale a nèg Jenèf yo pou chache yon solisyon. Depi w konprann ou lage yon odyo la, ou pale a pèp ma, ou pale a pèp twazyèm nan. Mwen menm tou prè, gen kèk kote m te pran, konprann, m pran, m tou prè pou m ba w, pou m pou m ba ou ladan yo. Men fò w di yon, fòk ou di yon yon mo a popilasyon an. Pandan w lè m ap di sa a, konprann, ou pa byen konnen e lach m lache pè m pè w non. Se jou se mwen mwen m plis renmen an konprann m renmen moun e sa k fè m pa ka rich m pap janm ka gen lajan tout sa m fè e pou moun tout sa m fè nèt e pou moun e sa k fè konprann jounen jodi a la lè n ap gade konprann nan reyalite peyi a jan peyi a ye la lè moun k ap di nou di konprann pou chèf de lapolis la konprann chèf de lapolis la ap di pou popilasyon an rejwenn popilasyon an pral rejwenn nou nan kisa n ap di pou popilasyon an rejwenn nou popilasyon an pral rejwenn nou nan kisa Bon si popilasyon an grangou la e mwen lka tyeke m bal pou m ka bal on mil goud m ka bal on on senksan goud wap mande popilasyon rejwenn ou kisa w fè pou popilasyon an pandansetan on nan geto yo nou pa mete on ti aseyisman nou pa mete on ti dlo trete pou on ti dlo trete pou moun yo nap mande yon pan pou popilasyon rejwenn nou kisa nou fè pou popilasyon an bon nou pa renmen popilasyon nou vle popilasyon an renmen nou se antouleka sèl grenn bagay map di nou Kòmsi odyo sa yo e pa tèlman kòmsi son e bagay politik m vin pale la paske m pa fè politik yon obsève m obsève sèlman m ka tande m konprann men m pa fè politik yon obsèvatè m ye tou senpleman m ap di nou mesye nou reflechi bagay yo men nou pa reflechi bagay yo byen menm non nou panse a bagay yo mal wi yon sèl grenn bagay m ap di nou chèf de lapolis sa rele cha sa yo en en rele cha sa yo konprann fè bagay la yon lòt fason. Ay si n pa fè bagay la yon lòt fason li pap bon non pase konprann si nou pran peyi a nou lagel nan nou vin nou vin lage peyi a nan sal ye la e nou e nou t lagel ladann bay ti nèg geto epa epa epa karate non ou wè yap fè sa yap fè a la e zam ki lan men yo wi e zam ki lan men yo msye m toujou di nou sa epa vwayaje nèg yo vwayaje non ki fè yo gen zam nan se pa rete yo rete yo konprann yo yo yo branche yon elikoptè ki vide yo ki vide yo non anben jis konprann mesye nou nap jere biznis nou Jere biznis nou byen mesi. E biznis nou nap jere jere biznis nou fè bagay yo lon fason tout moun a wè nou fè bagay yo lon fason. Pa vin voye moute pou nou fè popilasyon an kwè lan nou epi nou pa janm fè yon bagay ki serye vre. E la m tap kanpe avè nou mezanmi m pap avanse pi lwen pase konprann jis fòk m pale si m pa pale konprann. E pa wòch yo kap pale pou mwen, e mwen t pou pale. Ebyen ou sot tande ti lapli la ki li menm voye yon ultimatum bay leta ayisyen patikilyèman lapolis pou mande lapolis en en fò w jwe wòl ou byen nan kad batay sila si se vini w vini pou kapab Sipòte Kris la nan batay la byen li pa bon pou ou merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba non ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.